Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon deja trè bòn semèn an nòtre konpayi pou kòmanse nap di ou ke genyen yon moun ki mouri 3 lòt blese Nan kad yon atak ame nan lasware dimanch 5 septanm 2021 an nan Dèlma 43. Fiziyad sa a se divès endividi ki t ap sikile sou motosiklèt, nèg sa yo ouvè kout bal tou prè stasyon motosiklèt ki a pwoksimite ponp a esans nan Dèlma 43 a. Nèg yo rive, yo pa reflechi, yo pete kout bal. Ebyen fò n di ke Genyen anviwon 3 blese epi genyen yon moun ki pèdi lavi l. N ap raple, fen mwa jen an gen yon ventèn moun ki te asasinen nan Dèlma 32, nan Kriswa, pami yo yon jounalist e yon militant, ebyen sa fè yon lòt fiziyad ankò ki fèt. Nan Dèlma e la a se te Dèlma 43. Fò m di ou ke jan bagay yo ye la nan peyi an ou gen dwa sòti epi ou rive yon kote epi se la skonbrit ap pete. Kounye a la a Ayisyen fòk ou trè entelijan paske ensekirite a li pa gen yon kote fiks. Sa vle di tout kote ou rive w ap fè fas ak ensekirite. Ayiti tounen m ta kapab di yon zòn nan peyi Lasiri kote lè te gen gè tankou lè w pran Idlèb, Derezò, lè w te pran zòn sa yo. Se te pilonnen yo ta pilonnen malere ak malerèz yo. Ebyen se konsa bagay la ye pou kòlye la nan peyi Dayiti. Pèsòn moun pa eparnye. E finalman, anpil moun ap di ki kote sa prale. M ap di nou ke jounen lendi 5 septanm nan, je nèf an fanmi e alye, ebyen yo te anonse ke lendi y ap pase a laksyon. Nou pote yon premye emisyon pou ou la a, kote ke n ap sòti douyar pou nou rive aviyasyon W al vin anfas yon zòn ki rele Jakome, ebyen m ta kapab di se kawotchou k ap boule, moun k ap pase apye yo mezanmi si w wè jimnastik moun yo ap fè pa egzanp moun ki ta pral fè tantativ pou ale nan mache, moun ki gentan achte yon ti kichòy ebyen se anba machin y ap pase, chofè moto ap freye kanmenm yon ti chemen pou yo kapab pase, ebyen m ta kapab di bagay la limaj de lari ebyen se vrèman trist ojodwi. Tande byen, yon moun ki ap fè zòn Douyar la, petèt ou kab sòti yon lòt kote, w ap fè zòn sa a, ebyen, machin pa pase, zòn nan li enpratikab, nou pa konnen pou ki lè y ap pèmèt ke aktivite li reprann. O nivo de Kafou Aviyasyon, se le menm konsta, jiskaske ou rive nan Dèlma 2. Ba Dèlma, peut on dire? Men ekoute! Ki sa k pral pase pandan lòt jou yo, nou pa konnen. Men de tout manyè, tankou jan Babekyou te fè anons lan, Lendi, si yon moun pa bezwen pa pran lari. Ebyen, alye yo kòmanse e pou kou alye la a, nou ta kapab di sikilasyon bloke o nivo de anpil zòn. On va regarde quelques images et puis on va revenir. E la nou pral eseye mete tèt nou sou gran ri e pou nou pèmèt ou viv kòman gran ri a li menm li leve maten an ebyen e nou nan la ri a e se ou nou kapab pèmèt ou viv kòman e pòtoprens lan li menm li leve. Nèg yo gate Pòtoprens lan nan men otorite yo. Yo gate Pòtoprens nan men Ariel Henry. Yo gate Pòtoprens nan men Léon Charles. Ebyen jounen jodi a la, Quelle sera la reaction du gouvernement? Paske sa kapab rive se piwèt wi kap fèt. A wè! Paske kant se la politik, sitou nan peyi Dayiti tout bagay posib. Ou kapab wè tout mouvman sa yo kap fèt la a, yo genyen yon objektif dèyè yo. Sa kapab rive wi paske se politik. On sè pa. Men sèl sa m konnen mesye, jan map gade peyi sa la a, peyi a te envivab. Li envivab e m ap mande m si l ap toujou envivab. Paske de jou an jou, m ta kapab di, limaj ki rèste dAyiti se veritab espès de bourbye. Ayiti tounen yon pil fatra e se pa yon fatra ki kapab bay fimye non. Se yon fatra ki pa itil anyen ankò. N ap swiv kòman rès jou yo ap pase. Nou la pou n kapab enfòme w e a chak fwa genyen enfòmasyon.